Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nèg yo manje mafya wi nèg yo manje mafya alò mafya se te yon ansyen bandi ki te nan nway misye te nan nway. Alò nou pral lage yon voice men se pap yon video paske nou konnen imaj la YouTube pap kite l pase. Nap kite voice la pase kote ke nèg ki manje mafya yo ebyen yap pale bandi ki manje mafya yo. Men tande byen m tou lage pou nou wi la. Misye rele John Remy li gon ti non ki rele Yvener alyas mafya. Misye te nan Nway nan yon premye tan. Men anpil nèg konnen se nèg 400 mawozo yo ki manje. Mafya. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, se ta nèg Vitelòm yo ki manje mafya. Paske pa bliye gen sa n ta kapab rele yon sòt de relasyon antre Vitelòm e nèg 400 yo. Si, tande byen wi, nèg Vitelòm yo bezwen w, yo pa ka pran w, y ap fè nèg 400 yo pran w. Si nèg 400 yo bezwen pran w, ou parèt difisil, y ap fè nèg Vitelòm yo mete antèn sou ou pou yo pran w. Ebyen se konsa mafya tonbe. Tande byen sa m pral di nou an. Misye se youn nan nèg ki te toujou prete la men fòt ak nèg ki nan cha yo. O pwen ke gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki di ke misye konn nan cha. Ebyen lè misye potko al nan zafè cha la. Magali, Nèg yo te fon desann lakay misye. Nèg 400 mawozo yo. Gaspiyay, lanmò san jou, kòlèg, nèg yo desann ak anpil lòt nèg al dèyè Yvenè. Lè yo rive misye di, Mesye, m pa nan bagay sa a ankò. Mwen lave men m, mwen kite sa nou mèt pran zòn nou, fè sa nou vle. Apre misye fin di sa a, misye jete l. Men gen lòt enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki fè kwè ke misye nan dènye batay ki te gen nan plèn nan misye t al goumen pou chen an. Ok. Depi lè sa a, nèg yo kòmanse met kontwòl sou li. Lè nèg yo vin aprann ke misye ta swadizan nan Magalie ap pase nèg bal, nèg yo vin mete antèn. W ap tande nèg yo di sa nan videyo a. Pandan nèg yo mete antèn, li te on ti jan parèt kòm yon Woben dè Bwa nan on premye tan. Men, ou konnen, konplo pi fò pase wanga, ebyen nèg yo jwenn bout misye paske misye ap antre nan zòn nan alamaskay. Bon tande non, on zòn ou kite frè m? Hein epi wap tounen nan zòn nan ankò esak fèm diw kelkeswa ou wè nèg a te repanti depi nèg a te gentan nan touye moun nan fè yon seri de bagay ki pa sa ebyen kanmenm lap tonbe eske nou konprann ebyen se konsa lòt mafya yo vide mafya atè ebyen ann tande kòman nèg yo tap rejwi. Konn gen poko mouri, pa gen pa ka mouri. Ou an konprann? Sa ye mafya. Mafya. Konn gen poko mouri, pa gen pa ka mouri. Meni djaz la. Meni. Meni. Yo pas pas pas te nou nèg. Konn gen poko mouri. Pa gen paka mouri e se yon dwèt kap baw bal la Kòm Toto pa pran nan bal se yon dwèt kap ba oul la Konn gen poko mouri pa gen paka mouri Yeyeyeyeyey e nou l ye e pa yo Sa e mafya nway Mafya nway Yeyeyeyey e nou l ye e pa yo Mafya nway Konn gen poko mouri pa gen paka mouri Alò mafya tonbe yè swa. Men gon bagay nèg yo di nan video a. Alò video a m pral voye l ba nou pou tout moun ki vle wè l. Tande byen wi, konn gen poko mouri, pa gen pa ka mouri. Sa vle di, lè nou di sa tou mesye, li egziste pou nou tout. Konn gen poko mouri, pa gen pa ka mouri. Sa vle di paka mouri an li pa egziste pou nou tou. Menm lè n gen gwo dyab sou nou n gen lisifè sou nou ebyen nap tonbe kanmenm. Brèf se konsa istwa mafya a li menm li acheve. Gen yon lòt dosye la. Se yon ti rebondisman nan dosye Nègès Da, dosye Tòya. Ebyen manman Nègès Da mouri. Sa rete la. Men papa Nègès Da vin pale wi. Ma soeur m di m wè se to yap pran foto Germany Cadet mete avek foto Da. Mwen di li komanse jwenn jistis Da. E tandiske Germany gen 3 zan 8 mwa depi l malad, l ap kouri tren lopital, kouri monte, kouri desann. Toya pa t panse si Germany t ap fè tout tan sa, paske se li k t al lopital avè l. Yo doktè te dil ke kèl pa bon. An danl pa bon poumonl pa bon. Toya ankò di Lina pa fè tyèm ane pa fè pa pale anpil. Pa bwè gen kèk bagay pou pa bwè. Sa son bagay m wè son agiman to yap chache mete sou do sou do Herman ou konprann sa son twal sa son montay li ye mwen menm m pat anmezi pou m te pale ak Toya kèlkanswa sou rezo sosyo kèlkanswa jan sa te ye paske m patap pale avè l pou ki rezon sa m te genyen an te pèdi sa m te gen nan men l lan te pèdi bon m jis te rete nan mwen menm Paske se mwen k pèdi Toya pa pèdi anyn se mwen k pèdi pitit mwen ki ta pral banm avni demen si Dye vle ta pral banm ta pral fè pou mwen lèm pa kapab jounen jodi a m pèdi l m pa wè nan rezon e kòmsi pitit la pat fèm mal e Toya l te fè mal non e tandiske Konbe e moun ki mete pitit mwen lekol. Toya vin prann li vin li swazi renmenl li prann li rete avèl epa toya k manman pitit la epa li k papal se mwen k manmanl se mwen k pa se mwen k papal se jèmani kadèt ki manmanl se li k pousel se nou k leve pitit nou toya epa gwòsè sa l te epa se gwòsè sa toya te pran pitit la wi li ta kòmanse devlope nan menl Men Toya te pran pitit la ak tout talan, men talan te kache, se li k mete l deyò reyèlman vre. Men m peye rezon pou Toya ap voye monte sou entènèt, voye monte sesi, voye monte sela, pou l ap di sesi, pou l ap di sela. Agiman sa a Toya pa menm bezwen mete l sou Jèmani. Ou konprann? Gen de agiman yon moun mete sou yon moun li pa menm bezwen mete l. Yon sèl bagay m ap di Toya, ke nanm Darren, nanm Jèmani, Sispann nonmen yo, sispann fè it sou entènèt, sispann pale de yo, ke pou nanm yo repoze an pè. Ou konprann? Ke pou nanm Da repoze an pè. Ke pou nanm Jèmani repoze an pè. Toya mèt grate kote grate l konn di, konn di granmoun di. Ou konprann? Toya mèt kriye kriye kote kote kote yo bal kou a men pa kriye kot kote yo pa bal kou a konprann toya mèt pale sak fèl mal la men pa pale sak pa fèl mal paske mwen menm sa se pitit mwen m pase mizè anpil. M ap vann jounen 50, 60 dola, m pa ka manje 10 pou m leve pitit mwen, pou m ba l lavi. Men si Toya vin pran pitit la, sa se ke l renmen l, pita vin mouri, m pa ba Toya regle anyen mwen ankò de pitit mwen. Ou konprann? Pita vin mouri, se relasyon sa pitit la te nan men lan nou te gen ansanm, m pa vin gen relasyon avè l. M pa wè e sans e ke l ap montre ke. Li te renmen pitit la plis pase m. Ou konprann? Se pa nan sans sa pou l te ba l afeksyon an non. Afeksyon pou l te ba li a, se tou pandan pitit la te malad la nou t ale kote pou n t ale avè l. Fò l te reponn a tretman pou l te tete l. Li pa t reponn a sa. Pitit la vin mouri. M pè Toya renmen pitit la plis pase m non. Se mwen k pèdi Toya pa pèdi anyen. Toya poko fè pitit. Konprann? Di la al fon pitit pou l k pale de li. Mwen kite pa m nan repoze an pè. Pa rapò ak pourisman sitiyasyon sekiritè la nan peyi Dayiti ak feblès fòs ame a, deba a fokalize sou yon entèvansyon militè etranjè yon mannyè pou kapab metrize gang ame yo. Toutfwa yon opsyon konsa gouvènman an voye l jete. Eske nou menm nou dakò pou ta gen yon entèvansyon militè ou non? nan peyi Dayiti nan moman n ap pale la. Gouvènman ayisyen an fèmen pòt ak yon entèvansyon militè etranjè nan peyi Dayiti pou kapab rive rezoud pwoblèm ensekirite a. Atravè Ministè Afè Etranjè ak Kilt, gouvènman ayisyen an eksprime nan Manatan volonte li pou metrize gang yo avèk pwòp mwayen li. Nan sans sa a, nan kad yon reyinyon Konsèy Sekirite l onu, Chanselye ayisyen an Jean Victor Généus, Mande Nasyonzini yon asistans, tande byen wi, teknik e enstitisyonèl pou kapab ranfòse kapasite operasyonèl Lapolis Nasyonal Dayiti. Ministre Généus kwè nan eta nou ye la a, porisman sitiyasyon sekiritè nan peyi Dayiti, yon senpl asistans teknik ak enstitisyonèl bay pnh la kapab rezoud oubyen ede rezoud pwoblèm ensekirite an epitou metrize gang yo ki ap fè lalwa yo pase, k ap deside pou kapab aji an tout enpinite, ki moun ki dwe mouri, ki moun ki dwe rete an libète. Chanselye ayisyen an, nan non gouvènman an, di li konvenki yon asistans, daprè li teknik ak enstitisyonèl, kapab ede lapolis nasyonal Dayiti nan operasyon kont bandi ame yo. Alòske denonsiyasyon yo pote kont plizyè pèsonalite politik, òm ak fam dafè ki yo menm patisipe nan alimante klima ensekirite lè y ap bay zam ak minisyon bay gang ame yo pou kapab kòmandite anpil zak kriminèl nan peyi an. E vwala, yon demand konsa pa bò kote gouvènman ayisyen an ki entèvni nan yon kontèks kote endividi ame pran daso depi 10 jen 2022 palè jistis nan Pòtoprens e atake jedi an, pò komèsyal kapital ayisyèn nan. De tout fason, pozisyon Minis ayisyen afè etranjè ak kilt lan soulve deja anpil deba sou volonte reyèl gouvènman an pou kapab rive rezoud ensekirite a nan peyi Dayiti. Nou ka kritike pozisyon m nan. Mwen m dakò. M dakò avèk pozisyon otorite ayisyèn yo men gon pwoblèm se si n t ap fè peyi. Ou wè si nou t ap fè peyi pa t ap genyen de nèg ki nan politik ki de konivans avèk de bandi zame. Pa t ap gen nèg nan afè prive an ki de konivans avèk bandi ame. Pa t ap gen nèg nan gouvènman an ki t ap kole dèyè avèk bandi ame. Nou wè sa Vitelòm di. Donk na va konprann. Si jounen jodi a la se sa gouvènman an mande n ap toujou nan menm bagay la wi paske nou konn sa k pase peyi sa yo pa gen entansyon pou rezoud pwoblèm nan vre èske n konprann y ap pran dispozisyon pou kapab jere lakay yo men yo pap ba w èd sa a paske nou pase plizyè fòs deja nan peyi a e nou pase fòs sekirite nèg ki te pou vin la pou trake bandi lè yo ale ki sa k pase jodi a nou pa pi mal apre depar minustah men nan sa n ye jounen jodi a. Donk mwen m panse ke si moun sa yo vle ede nou tout bon vre, koupe kou lwa zam yo. Komès zam nan pou l pa fèt nan peyi Dayiti. Komès bal la pou l pa fèt nan peyi Dayiti. Pandan 1 an sèlman, m panse ke nou tap rive lwen. Bon, kounye a la nou pral vini avèk deklarasyon Patrice Dumont. E sitiyasyon sa a te mennen nou. Sa genyen de mwa edmi ou twa mwa deja, li poko gen twa mwa, de mwa edmi, te mennen nou, mwen menm kòm prezidan komisyon politik lan, nou te pran inisyativ, mwen menm avèk de lòt senatè, nou t al rankontre wo eta majò polis ayisyèn nan, polis nasyonal la. Nou te pale avèk donk mesye Elbé, nou te di l ke li genyen, nou santi ke l genyen soutyen pèp ayisyen an pou l fè travay la. Ayisyen yo vle viv an pè, yo bezwen vake a okipasyon yo. Gon seri de bagay ke li te di nou, li di nou yo a mwatye. Gon seri de bagay nou te di l tou nou pa ka di yo piblikman. Se de bagay ke nou panse lapolis la kapab fè yo. Yo poko fè yo toujou paske nou kwè, mwen menm pèsonèlman, Kòm Ayisyen, kòm senatè, nou kwè ke se pa, tankou m ta di w la a, ou arete oubyen ou tiye nan echanj de tir yon yon bandi, yon grenn jodi a, yon grenn demen, yon grenn aprè demen. Se pa sa. Fò nou eradike afè bandi an Ayiti an. Eradike, sa vle di pou pa genyen tras afè gang ankò an Ayiti. Se travay sa a ke. polis ayisyèn nan, tout responsab politik yo, sosyete sivil la genyen pou l fè e se poutèt sa fò nou pale avèk polis la toutan. Sa entèpele mwen nan sans ke twa pouvwa leta yo se la se la prèv ke nou nan yon kriz ki terib. Kote m ap travay la, kote ayisyen mete m senatè an, se 10 sou 30 ki genyen. Donk pa genyen kowòm. pou nou ta kapab fè kontwòl e fè travay lejislatif. La ankò, menm si nou te vle fè l, pa gen gouvènman legal. Se yon gouvènman defakto k genyen. Pa gen prezidan, prezidan mouri e pa gen eleksyon pa fèt. Kounye a, lè w pran pouvwa jidisyè la, pouvwa lejislatif la pa bon. Pouvwa jidisyè la m ap mande m eske li pa nan yon sitiyasyon ki pi mal. Yo vòlè nan sena a. Yo kenbe vòlè, moun ki vin vòlè televizyon, moun ki vin vòlè sesi, moun ki vin vòlè sela. Men kòman w vle. Pouvwa jidisyè la se li menm wi ki chèf lapolis. Lapolis se nan pouvwa jidisyè a li ye wi. Epi pou genyen yon jijman k ap fèt. jisteman de polisye ke yo akize de koripsyon nan tribinal, padon, nan prizon, an lokirans penitansye nasyonal, epi gen youn nan yo, m vle di yon moun, yon polisye ki òganize atak sa a, ki òganize ke Izo Antouka gang vin kraze yon tribinal, vin pran posesyon yon tribinal. Si te genyen dout sou urjans pou Ariel Henry konprann ke l pa gen ase gason sou li pou l pran pòz ap pran responsabilite sa pou li anpeche yon Gwoup moun trè laj ki reflechi pandan plis ke 1 an sou sa pou nou fè pou nou, lè m di nou an, nou menm ki la a tou, pou nou anreye kriz lan, pou nou bay yon solisyon ayisyèn a la kriz Ariel Henry, swa li twonpe l, se pa fòt li, paske Tout moun pesi twonpe men li pa ka twonpe pandan tout tan sa a. Li gen 1 an depi l ap betize ak peyi a. Jodi an pli ke jamè, konprann byen, si nou gen yon peyi, peyi pa nou an genyen yon moun, li pap janm yon moun pou kont li. Men genyen yon gouvènman k ap travay nan strikti, sa vle di òganize sistèm skolè, k ap travay nan jistis, òganize sistèm jidisyè. k ap travay nan ekonomi òganize, pwodiksyon agrikòl, pwodiksyon endistriyèl, k ap travay dan la modènite pou nou genyen donk yon refleksyon e yon aksyon sou lè nouvèl teknoloji de lenfòmasyon. Tout bagay sa yo se de bagay estriktirèl sou la popilasyon. Eske nou kapab genyen. yon dansite de popilasyon osi elve, èske pa gen lye pou nou aprann ti fi nou yo, jèn fi nou yo, pou yo pwoteje tèt yo, pou yo pa gen 4 pitit, pou yo pa gen 5 pitit, pou yo pa gen 6 pitit, pou yo pa gen 8 pitit? Tout koze sa yo, relasyon entènasyonal nou, nouvo deal ke nou dwe genyen avèk Lèzetazini ou avèk Lafrans ou avèk Lekanada, Tout bagay sa yo, nou te pwomèt tèt nou n ap fè yo nan kad yon tranzisyon. Se sa yo rele tranzisyon koupe fache, tranzisyon de rupture la. Men, sa a se yon gwo pwojè. Men, travay chak jou a. Kòman ou vle gouvènman an poko konprann, pa egzanp, ke se tout popilasyon Matisan an, se tout popilasyon Kafou la, se tout popilasyon Kwadèboukè a, dirèk, Teman, se tout popilasyon Bèlè a ki dirèkteman pa kapab viv dirèkteman, plis kounye a la a endirèkteman. Moun ki sòti depi Leyogàn, depi Kafou rive jis Lèziwa, moun Plato Santral pa rapò a Kwadèboukè, donk finalman se tout Ayiti. Kòman pou gouvènman sa a li fè bidjè Li poko janm konprann toujou gouvènman defakto a, li poko janm konprann genyen yon apèl entènasyonal, nasyonal pou ki fèt, e pou l entènasyonal, e pou l kòmanse egzanp lan pou li ale nan èd dirèk bay popilasyon sa yo. Èske ou konnen, yo pa di l, prizon, penitansye nasyonal, se pa yon kote. moun al nan prizon non se yon kote wal mouri se sa yo rele yon mouroir lopital jeneral se pa yon lopital non tout moun ki malad epi yo diw yap mennen yo lopital jeneral woy yo pa vle ale se yon mouroir donk genyen de travay kotidyen o kotidyen pou ki fèt m pa konnen si genyen yon gouvènman ki genyen poutan kòb peyi a nan men li. pou ki ta fè travay sa, m pa konnen, m pa okouran. M pa, m pa, moun ki genyen pwoblèm yo, yo nan pak spòtif, yo nan lari, yo sou plas piblik, yo, yo vòlè kay yo, yo pa gen, yo, ti kòb ke yo te ka genyen, yo, sa yo te genyen yo vann pou yo peye kidnaping, men poko gen yon sekou ki pòte. Donk. Se yon espas nòmal pou nou ta genyen pou yo fè gwosè evenman sa a. Espas la pa fèt pou sa, mèzalò, omwen, omwen, Nouvelliste kenbe lavi, li pa kite sanzave yo dekouraje nou, yo kenbe pwogram nan, li bon anpil ke nou kapab vin jodi a la a. nan karibe an pou nou regle afè liv menm jan tou fòk nou regle afè lekòl èske nou konnen talè a m sot ap di sa la a nou pa ka konte konbyen lekòl nasyonal m p ap pale de sèlman egzamen egzamen ofisyèl se se youn paske gen gen detwa timoun k al lekòl donk oke nou konprann ke fò yo fè egzamen pou yo m ap pale w patikilyèman lekòl primè timoun ki. La question n'est pas mwen menm mwen pa konnen moun yo akize yo eske yo koupab. Gon bagay yo rele tribinal le konprann byen wi se se tribinal son kote sakre donk sa montre nou pwofondè kriz lan sa montre nou ke nou pa ka jwe avèk kriz la sa montre nou ke fòk nou rekonstwi lòm ayisyen. Epi fòk nou konprann ke tout kote fòk genyen lalwa vle di ke gen yon prensip, genyen yon jan pou fè l, gen yon jan pou konpòte w, si w pa konpòte w genyen sanksyon. Se konsa tout peyi viv. E lòske ou se minis de la jistis, lòske ou se yon senatè, sa vle di ke gen yon gwoup moun ki ba ou yon responsabilite. Responsabilite a vle di ke ou gen repons pou sitiyasyon sa a. Eske Pakè Pòtoprens, dcpj, gen enfòmasyon sa a? Yo pa ka pa genyen li. Yo pa ka pa genyen li. Se pa, se pa, mwen menm mwen pa genyen l paske mwen gen yon boul kristal. Se pa yon rèv mwen fè tou. Se paske nan, nan polis lan genyen bon grenn. Genyen bon moun nan polis lan. Lè nou tande yo fè yo genyen yon gwoup polisye k al anfas bandi yo, gwoup polisye sa yo ou wè yo fè de twa bèk ebyen se bon polisye yo ye. Men, vèdetè anvayi nou. Yo anvayi senmèt senkant peyi a. Alò se poutèt sa fòk nou, mwen menm li klè nan lespri m ke peyi a bezwen moun ki konpetan, moun ki renmen l, moun ki renmen l sa vle di ki gen onètete vizavi de peyi a. Si genyen nan nou la a ki konnen ke nou te fè de twa jou lekòl e ke gen yon bagay ke nou konn fè byen, E answit nou pap vòlò lajan peyi an, nou onèt, nou renmen peyi an. Epi nou bezwen kouraj, nou bezwen kouraj pou nou pran gwo desizyon. Enben antouka pawòl la pale, koze a pran lari. Donk tout moun wè sak te pase a li pa pase senp. Gen anpil.